Anpil moun di yo desu de Moise Jean Charles lidè pitit Dessalines lan. Ansyen senatè peyi a nou konnen ki gen anpil kredibilite anpil moun fè konfyans men jodi a la gen anpil moun kap doute Ebyen sou fonksyònman sitwayen an Moïse Jean Charles depi kèlke jou la a nou pa janm tande ki pale de kesyon dola ankò de kesyon ensekirite rezon an senp Moïse Jean Charles misye jwenn djòb nan brh se yonn nan rezon ki fè pèsòn pa tande Moïse Jean Charles kap rele aba dola a kap monte tèt nèg nan peyi a. Nou kontan rejwenn ou ankò yn fwa e pa bliye ou sou tvlakayhaiti.com nan dezyèm video sa ke nou pote pou ou la medam e mesye ebyen Moise Jean Charles la koze a pran lari dosye yo fè pil nou pral envite ou an dekouvri yo anndan video sa Gilbert Bidjò nou konnen peyi Canada pran gwo sanksyon kont Nan nèg kap finanse gang ak vòlò nan peyi sa a, nèg sa yo ki yo menm sòti nan lòt peyi antre Ayiti ak po bounda yo, jodi a se yok kontwole ekonomi peyi Dayiti a medam e mesye ebyen nou pral fèw dekouvri anndan video sa a kantite antrepriz towo sa a genyen de Ayiti a Repiblik Dominikèn bagay yo anpil. Bagay yo vrèman anpil anpil e ou pral sezi tande rezon ki fè Prezidan Jovenel Moïse li menm pat ka pa mouri paske misye te foure men l nan move dife. Lè w al atake jan de nèg sa yo fòk ou ret tann avèk sa k ap vini an e sa k ap vini an l ap fatal. Ebyen men li. Jovenel kadav e nèg sa yo toujou rete la a kòm poto mitan peyi dayiti kòm bra soude ebyen medam se mesye an nou antre nan video a san nou pap pale twòp koze. Genyen yon enfòmasyon ki ekstrèmeman enpòtan ke m pral bay la. M pap bay li o kondisyonèl. Ou konn pou ki sa? Paske m verifye l e l soti nan yon sous ki sur. Mph. Enfòmasyon ke m pral bay la e pa paske m gen pwoblèm ak pèsonaj la. Men m pral bay li pou m fè la repiblik konnen kiyès egzakteman ki kiyès. Mph. E aswè a m bay on nèg kankou Moyiz Janchal defi pou l pale de monte dola ankò nan peyi a. Kesyon dola kap monte, bank santral etc m bal defi. Non fèmen djòl Moise nan bagay sa. Wè w pa di ou wè mwen pa Non men m pap di l kondisyonèl. Mwen menm met kondisyonèl la. Ou mete l? Bosco ou se pdg ou. Yeah non epa non epa sa non. Kòm pi gran m pran l. Mete li e pou. Pou respekte metye a. Deontoloji metye a. Etc. Men m te ka lage l. Nan men e moy pa ka di m ke brh pa yon machin nèf. Il est consultant. Lè gon machin nèf. Yo ba l on machin nèf. Tande mèt Morin, tande. Djòl mwen tou fèmen bra. Bwè m di w mèt Morin. Men m. Paske m sou nèg, m konn nèg dòmi, mal dòmi kap di m tou varye. Kap di map bliye si m te konsiltan e betiz wap pran. Wap al revoke w, wal fè m lèj, wal met dosye m deyò, ou al bay lòt jounalis pou fè it. Timote Rony rele m nenpòt moun e e banm rele biwon. Depi wè se sur ke biwon dan moman la. Timote pa gen moman bay fè fèt al kraze moun non. Norman, rete nan wòl ou e fete nòmal. Mwen t ap anseye. Wi, m t ap di mèt mwen, men, gon ansanm de nèg k ap fè politik isit. Zo m pral tounen sou dosye tès Gagè Okay. Yo pa. Kriminèl ki rele Richemond an, fò n tounen sou li. Wi, jisteman. Yo pa janm vle al labank, mèt Morin, nèg k ap fè politik yo. Chak jou fòk gon ti malèt lajan k ap vin jwenn li. Majorite aktè politik isit an Ayiti yo. Komsi kob nèga gen la bank lan li konfiskel. Esa lap fè o jou le jou a se lik pou pran swen pitit li madanm ni ki aletranje kap etidye. Sa vle di on nèg konsa mèt moren wap dakò avèm pag anyen l pap fè pou lajan pag anyen l pap fè pou la mama. E Moïse Jean Charles e nan moman nap pale a il est consultant. Ala de RH. Eske yo fèl sou kouvè ou byen dirèkteman? Oh koman kouvè a? Konsiltan liye. Avèk nonl wi. Konsiltan e yo bal on machin nèf kòm konsiltan. Mtande pawòl machin nan. M ap mande avèk e nenpòt moun ki nan ministè enteryè e fin voye dosye w mwen e sous mwen paske gen 3 machin enteryè ki nan men e 2 nèg politisyen ki pako antre nan baz e apati de lendi m ap site non nou pou n al remèt machin nan ok paske leta pa chwal papa. E map mande avek pou kounya se se e bagay sa ki e koman l rele a e koman bagay sa rele la ki nan e tèt ministè la kilti a yo mete pwovizwaman nan tèt e e minise defakto ki nan tèt ministè jistis la koman bagay la rele a gentan bliye non nenpòt moun ki sonje non bagay la non ki nan e e e Mize a Emly Prophète Milcé E e e map mande li poul ka e ba nou ti deta sou kòb rara a. Kòb rara a. Humm kòb rara a. E bay li rapid. Paske dosye a fin konplè preske fin konplè nan menm. Non ok wè. Kote depozit non monchè. Kote depozit la fèt sou kont an nan Unibank lan. Wè nap dil okondisyonèl paske yo preske fin bann dosye a konplè. Kob rara a klè avèl ak peyi a. Map pral konnen mwen map fè yn ki te vòlè humm one bay do kondisyonèl kob rara a map mande o non de la repiblik one nou di o kondisyonèl selon prensip metye a pou Emeline Prophète ba nou bay peyi a detay sou kob rara a. Sak pase l manje kob rara a ou? Jiska prezan m poko di sa. Nou poko di sa. M bezwen gen enfòmasyon sou kòb rara. E dè ankèt k ap mennen sou de kont nan Unibank, nou bezwen konn kot kòb rara fèt. Nou poko di moun pran kòb, nou poko di l vòlè kòb, nou poko di si l detounen kòb, men nou gen dè ankèt k ap fèt sou de kont nan Unibank, sou kòb rara a. E fò l bay ki rara l bay kòb la tou. sou kòb rara a e nou gen dosye a prèske konplè a 95 Men, pousan. èkou ap tande gen de lit k ap fèt kont A, kont blòf. koripsyon. Blòf. Kote ICREF, Blòf. ULCC, enstitisyon sa yo? Blòf. Kòm si de enstitisyon repiblikèn ki la pou goumen kont koripsyon, de choz kòm sa. Blòf. Paske, peyi a nan nivo l ye la, N ap bay mètkou, kòb la. nan nivo peyi a ye la a, kòm si tout la Nou fè se peyi a tounen. lèd. Ou tande gon Nou gwo kòb vòlè, kap nou vòlè, nou disparèt, ou vòlè. tande gon gwo kòb nèg ap gagote, yo gagote. Gon asenisman ki sot fèt la mèt Morin. Ah sa yon Se bouche trèt. asenisman sou papye wi. Ah bouche Pa trèt. gon on Se pèl ki premye voye fwa. non. Se premye a fwa yon asenisman gen vòlè ladann konsa. Yo pe, banm di w, asenisman an, kòb touche poko gen anyen k fèt non. E jiska dat pa gon pèl ki Gen pase militan, non. gen militan k mouri nan kòb asenisman an wi. Klè! Gen nèg nan lè ki gen 100 ekip, gen nèg ki gen 15 ekip. Ke se pa yon moun kap travay vre, pat janm gen ekip. Pat janm gen ekip vre. Ke si poukisa n rann peyi a sal nan nivo sa. Tankou lè m tande y ap sòti nòt sou bagay. Pale moun ki vòlè pou yo ta sòti n di w. E w konn sa k pi dwòl la, Mèt Morin? Okenn aktè politik yo ou pa tande yo sou nan do kat dosye. E kòmsi nèg a ap tann yo voye yon 10 ekip ba li tou paske m sot di w talè a Mèt Morin, nèg yo pa renmen al labank. Kòmsi nèg a pa vle pale fò de asenisman an pase l konnen yo ka voye yon 15 yon 20 ekip ba li. Ontre! Moun ou pa ta panse wi. Nèg yo pa janm travay tou men. Kòmsi de gwo aktè wi. Bon kote yon nèg ki pa janm travay nan vil li pa gen tan kote machin li fè 2 zèd tan ap mache pontonp pontonp pontonp Nèg la di w li fè poli Lè w mande nèg la metye de politisyen li Kòm si nèg la di ki metye nèg la politisyen Nèg la pa janm travay ankenn kote E vòlè nèg la ye mouche Oh Mesye lè n ap fè peyi vre gen yon ansanm de nèg y ap kesyone yo Yon nèg ou pa pwofesyonèl ou pa teknisyen Ou pa inivèsitè, pa gen kenn metye nan men w. Gon seri de gwo kay wap bati yo mande w kote w ka e politik map fè. Ke si politik lap fè a bal dwa pou l vòlè mèt mouren. Politik la vle di e vòlò wi. Ke si sa vin fè ke moun ki pwòp, moun ki kòrèk nan sosyete a pè fè politik. Pase politik la vin tounen yon bagay sal, yon bagay vòlè, yon bagay malandren. Ou wè nèg la kòmsi fon kou la, l fon gwo kout zo. Li di bagay politik map fè. Ou kwè blag a vòlè wi. Bagay moun yo vòlè wi. Ou e politik lap fè. Nèg la al vòlè tè moun li di ou e politik lap fè. Lap fouye moun. Bay vòl a men a me. Kom si bagay la jistis. Kondane. Depi ou fèl yap sanksyone ou wi. Nèg la di ou e politik lap fè. E nèg a fè tout bagay, wè ou ka poze Moïse Jean Charles kesyon wi sal pran djòb nan BH la dwe politik lap fè. Sa vin moutrem gen de nèg lè yap frape nan radyo pede pale fò nan radyo e presyon ap bay pou yo ka rele yo. Bagay Moïse la m gen presyon bagay Bitgoud la e sou li lal bay konsiltasyon nan BH la? Kot Bitgoud la? M sot di sa talè a. E paske m, e pa paske m gon pwoblèm pèsonèl a Moise. Lwen de la. Men m vle sosyete a konprann ke moun nou prezante m oubyen moun Moise prezante tèt li a e pa sa l ye. N ap ankete sou yon minis la defakto ki itilize yon prèt nou aletranje. Li depoze, selon sous ke n ka fè konfyans, wè n ba li o kondisyonèl, plis kon dizèn de milyon dola sou kont yon moun ki, ki gentan depase 65 an. Misye depoze plizyè dizèn milyon dola us money. Se pou montre w nan ki dimansyon ke nèg sa yo ap demonte peyi a. Nèg sa yo yon bann vòlè yo ye. E tout pi gwo sitirè ke peyi a pa konnen, ki mete l slow down, se Jean Baden Dubois. Nonm ki nan tèt brh sa ki ap fè yon pakèt dezòd anndan brh. N ap gen pou n vin sou dosye chanje lajan an, sou dosye enjeksyon lajan an, enjekte kòb nan lari a pou ranmase l lan. Paske sous nou anndan brh ap remèt nou yon dosye konplè de 150 paj Avèk de mouvman kap fèt andan brh nou pral fè yo kite vòlè. Kote moun ki enstale yo la pap peye taks. Zòn franch sa, alò franch sila, li chita sou anviwon 25 kawo de tè. Faktori ki enstale nan zòn sa pap peye taks sou pwodwi ak ekipman yo enpòte pandan 15 lane. Sa pa anyen. Gen detay pi rèd. Imajine w yon biznis ki enstale pou moun ki gen tè an Ayiti. Biznis lan enstale sou 25 kawo de tè. Sa vle di tout yon vil wi. Tout yon vil wi. Bidyo pran. Li enstale biznis lan sou 25 kawo de tè men l pa janm peye taks paske se konsi Lonore li ye. Ou konprann? Se konsi Lizrayèl li ye. 25 kawo de tè. Men li pap peye anyen an Ayiti. Li pap peye taks. Eske nou wè nan kisa nou pran? Eske nou wè nan kisa nou pran? Li pap peye taks non an Ayiti. E se pa sa, nou di w li gen 16 antrepriz, pi gwo antrepriz an Ayiti, se li k ap dirije yo. Men yon sèl grenn biznis, yon sèl grenn sou 25 kawo de tè. Pou moun ki gen tè yo, si nou vle konprann, n'a konprann. Nou gen tè. Gen moun se de, de santyèm, 1 santyèm. Men sa li menm yon grenn 1 antrepriz, yon grenn biznis li sou 25 kawo de tè l pran l. Zòn franch sila a nan yon zòn ekonomik ki pi gwo ki rele Lafito Global ki sou 400 ekta oubyen m kapab di 310 kawo de tè. Nan espas sa gen. 310 kawo de tè! Youn te, tande wi, youn te 25. Kounya, gen youn ki sou 310 kawo de tè. Èske moun sa yo jodi a la, e pa de, e pa de pat moun non. Sa, sa ke Justin Trudeau fè a, m pa konn si l konn sa l fè a non. Sa nou t ap mande a yo, 310 kawo de tè. E tout sa yo epou nou yo ye wi la mentnan se paske nou pa gen leta pou pran yo poze sele sou yo wi se paske nou pa 310 ka odetè medam mesye e sa kap di a yo a epou moun vin demanti yo. Enpò la pito ki se m kapab di ki se pò ki nan. pi fon nan peyi a jiskaprezan, se taks. Zòn fon sa a, alò franch sila a, li chita sou anviwon 25 kawo de tè. Faktori ki enstale nan zòn sa a pa p peye taks sou pwodui ak ekipman yo enpòte pandan 15 lane. Sa pa anyen, gen detay pi rèd. Zòn franch sila a, nan yon zòn ekonomik ki pi gwo ki rele Lafito Global ki sou 400 ekta oubyen m kapab di 310 kawo de tè. Nan espas sa genyen pò Lafito ki se m kapab di ki se pò ki nan dlo ki pi fon nan peyi a jiskaprezan. Sa fè pò sa kapab resevwa gwo bato n konn wè yo epi dechaj yon pakèt kontenè. Tande byen, anpil zam gang yo ap itilize jounen jodi a, se atravè Pò Lafito yo pase. E malgre sa, ou pa janm jwenn okenn moun vre ke lapolis arete ofisyèlman pou ta di, bon towo sa a, li nan konivans avèk mouche Bidyo. Se sèl Kanada ki ka fè sa. Èske w wè detay m ap. Se sèl premye minis Justin Trudeau ki ka touche nèg sa yo. Paske Etazini nan konivans avèk yo. Se menm gwoup Clinton nan k avèk yo. Men Justin Trudeau li menm li touche yo. Sa yo fè peyi a l pa nòmal e ou wè yo gentan kouri ap retire tout bagay sou non yo pase yo konnen ke peyi a kapab poze sele sou yo. Peyi etranje touche w sezi byen w menm vini w pa ka vin di yo poukisa e pandan ke mwen menm pou m respekte w e se lakay mwen ou fè tout gaf sa yo, tout dega sa yo. Se lakay mwen ou poze tout krim sa yo pou mwen menm pou m pa ta ba ooh gouvèneman depatemantal retraktas ayayayy. Bò la, te yon majonjò lapolis, m pap di lapolis non, peyi Kanada sanksyone. Men ou wè jiskaprezan kòmsi se te ryen. Kwè yo epi dechaj yon pakèt konntenè, tande byen, anpil zam gang yo ap itilize jounen jodi a, se atravè pò Lafito yo pase. E malgre sa, ou pa janm jwenn okenn moun vre ke lapolis arete ofisyèlman pou ta di, bon towo sa a, li nan konivans avèk mouche Bidyo. Se sèl Kanada ki ka fè sa. Èske w wè detay m ap ba w la? Se yon majonjò lapolis, m pap di lapolis non, peyi Kanada sanksyone. Men ou wè jiskaprezan kòmsi se te ryen. Pa gen okenn moun ki di anyen. Men bon m di w, yon nèg ki gen tout kòb sa a, ou panse Ariel Henry a chèt figi ka pale de li? Ban m ba w detay sa w gen la a. Nan domèn enèji, Bidyo posede GB Energy Company, k ap vann gaz ak pwodui petwolye nan 5 peyi nan rejyon an. Se Bidyo ki gen monopòl mete gaz nan tout avyon ki Punta Cana yo, Santiago ak Samana nan peyi Sendomeng. E pa pou san rezon m te di w talè a, Se pa nenpòt peyi ki ka pran desizyon pou sanksyone Bidyo pou w ta di Bidyo nan konivans nan finansman gang. Se pa tout peyi ki ka pran l paske gen de avantaj ou pap vle pèdi yo. Bidyo, li posede ase ri Dayiti. Pi gwo biznis k ap vann fè, klou, tiyo, fil alegati nan peyi a, Se pi gwo konpayi ki vann bwa, playoud, pòt ki tou fèt yo ak tout lòt pwodui ki derive avèk bwa nan peyi Dayiti. Tout sa yo se sou monopòl mouche Bidyo. Lòt detay. Bidyo vann pwa. Li vann sik. Son nèg, yon pat tomat li ye, yon wonn se magi pat li, yon wonn li nan tout sòs. Bidyo vann pwa, li vann sik, li vann farin, li vann mayi, mayi moule, li vann pat tomat, poud ji, ou konprann, sa n ap rele switi yo, èske w konprann, li vann bwat lèt. Se Bidyo, mes chers amis, sèlman ki gen dwa pou vann ann Ayiti pwodui kraft, pwodui yon pakèt lòt peyi wi, m pa vle site non la, Goya, Plastifa, Mwen tout ale sa nèt nap gade a e pou yo li ye sa vle di ke nou menm antanke ayisyen si nou pa mete gason fanm sou nou pou nou repran afè nou nan men yo sa se pwoblèm pa nou se nan batay sa ke nou menm nou rantre nou di yon gouvèneman depatemantal yon gouvèneman depatemantal a pou bi de retwouve richès peyi an de retwouve byen rich byen ki nan men nèg yo ke yo pran pou nou yo jodi a la m vle ke nou konprann Pa gen jwèt lan sa ankò. Nou pa kab vin di, oh ben non, peyi a e pou yo li ye, yo kapab fè sa yo vle. Non! Nèg yo pa gen peyi. Yo vòlè nou, yo rantre lakay nou, yo e petèt sa yo pran yon pil moun, yo mete dirèkteman anndan peyi an pou kapab fè byen pa yo. Jodi a, se petèt sa ke nou mande ke popilasyon ayisyèn nan mete gason sou nou, mete fanm sou nou pou nou rekipe, al dèyè rekipere byen nou yo deja ke kote ke Kanada ban nou yon kout pous, nou pa konprann ki sa ki fèt la yo, nou menm nou di nèg yo pa sipoze gen richès peyi a nan men yo ankò. Nèg yo pa sipoze gen richès peyi a nan men yo ankò. Se sa sèlman nou mande nou wi. Yon kout, yon ti kout pous wi. Yon ti kout pous sèlman wi. Yon gouvènman depatemantal pou desantralize e al chèche richès nou yo nan men nèg yo. Jodi a nèg yo pran peyi a se kòmsi se te pou yo. E te yo menm ki yo an. Pa gen lòt moun ankò. Si yon moun An nou ale ankò, an nou ale. Paske mwen m vle ke nou konprann. Batay la si nou menm nou panse ke ameriken pral vin fè l pou nou, nou chire! E efektivman, nan peyi Dayiti. S on gwo majonjò, s on gwo moso nan peyi a, men emisyon sa a, li pral ba w kiyès ke misye ye, ki desizyon ke l konn abitye pran deja, Bidyo vann pwa, li vann sik, li vann farin, li vann mayi, mayi moule, li vann pat tomat, poud ji, ou konprann, sa n ap rele switi yo, èske w konprann, li vann bwat lèt. Se Bidyo, mes chers amis, sèlman ki gen dwa pou vann ann Ayiti pwodui kraf, pwodui yon pakèt lòt peyi wi, m pa vle site non la, Goya, Plastifa, Philippe Maurice, Ormel, Lwil Goumen, Savon Banda, Fab Banda Eko, Kim ak Puritex, Clean Boy, Bactros San, pou m site sa yo sèlman. Mes chers amis, eske n tande kiyès ke Kanada sanksyone la nan kesyon gang? Se bidyo ki vann siman ki rele Kòlòs nan peyi a. Gen yon lis pwodui etranje k ap vann an Ayiti, se sèl bidyo ki gen dwa vann yo nan peyi a Nan lang franse a, yo rele sa distribitè eksklizif. Èske w konprann? Pakèt pwodui wi. Bidyo posede yon konpayi ki rele Repiblik. Se pi gwo konpayi ki fè transpò machandiz nan peyi a. Yo genyen konntenè ak machin ki pote konntenè yo, yo gen trelè ak tout lòt machin pou transpòte konntenè ak machandiz nan tout peyi a. Èske w tande? An, Pou map baw tout detay sa yo de yon gwo moso ke Canada sanksyone ou poko janm pataje video sa toujou kòman n fè engra konsa patajel ban yon fanmi w tande yon zanmi w paske lap enpòtan emisyon sa pou fanmi an tande kiyès ki Bidyo a lòt detay mouche Bidyo an 2015 te vann pati l posede nan konpayi Dinasa ki te pi gwo konpay ki te konn vann pwodui petwolye nan peyi a. Se Dinasa ki te konn vann gaz nan ponp nasyonal yo ak gaz pwopàn Sodigaz. Mouche Badio posede on konpayi ki rele GB Enèji ki pote ak stoke pwodui petwolye nan Karayib la. Konpayi sa a posede gwo sitèn ki stoke gaz tankou gazolin, dyezèl ak kewozèn. Wè jovenel pat ka pa mouri. Zafè gaz la jovenel tap eseye tire nan men nèg yo eske nou wè misye pat ase poul ta separe nan bòl ble a sa an yon lòt detay an reyalite se pa vann non bidyo vann dina sa se pito yon akò li pase avèk gwoup inibank ki te gen yon konfli avèk li pou yon teren ki nan zòn lafito Ki milyadè nan karayib la. Eske w tande? Li pa ayisyen non. Men kote l rete la, Ayiti l ap viv wi. Eske w konprann? Detanzantan l moute lakay li nan vil al gen ki estime a 32 milyon dola. Si nou vle konprann medam mesye, n a konprann. Jodi a la mwen menm, jis sa ke mwen menm mwen bezwen de nou menm, se e pa anpil bagay non. Tèt ansanm pou nou retire sa yo. Pou nou al chèche sa yo. Pase tout se sou do nou yo fèt one se poze se se li menm ki genyen yo kounya li ap voye yo sou non pitit li se menm fanmi an la famille bidjo non pa pale trò fò non pa pale trò fò non pa pale trò fò jodi a mwen mwen jis ta renmen ke nou menm nou konprann nan kisa ke nou menm nou rantre an sa vle di ke jodi a la nou menm ki vle yon chanjman. Nou menm kap chache yon chanjman. Lòm sa tèlman gen kòb medam mesye. Nèg sa tèlman gen kòb. Bon se youn nan moun yo fè w konnen ki tèlman rich, li tèlman bon li pa gen kote pou l met kòb ankò. Tèlman l rich. Imajine w yon moun anndan yon peyi. Tèt 16 pi gwo antrepriz se lan men l yo ye. Men sa w vle ankò la a? Sa w vle ankò la a? 16 pi gwo antrepriz yo, sa se 16 pi gwo wi yo di nou. Jodi an, gen anpil lan nou menm ki pa ko konprann lan ki sa, lan ki batay ke nou rantre la a. E se gen anpil tou lan nou menm k ap di, ah men non moun pa ka touche misye. Wi moun ka touche l, fasil moun ka touche l. E vwala poukwa ke nou menm nou jis mande w, nou jis mande nou, an nou fè peyi, si nou vle fè peyi. Tout lan men yo. Cherif Abdala, ou pa wè yon sèl kou, li konnen ke l fè peyi a mal, ou pa wè l gen tan kouri ap anlve non l nan plizyè bagay an Ayiti? Ou pa wè yo pa menm kapab di anyen avèk Kanada? Ou pa wè yo tout mete kò yo de kote, ou wè yo janm revandike paske yo konnen Canada ki dosye yo. E ti ayisyen yo ou wè ki ti tchoul yo ou wè kap mwen mwen pa di ou wè bon kounya ou wè yap mande pou yo fè pou yo mande kounya pou Pierre Esperance mete dosye yo de eske yo gen dosye yo Pierre Esperance son ti visye li ye nenpòt nenpòt 2000 goud ou bay Pierre Esperance ou kwè lap kouri epa premye fwa Boulos achte Pierre Esperance pandan ke Pierre Esperance konnen ke Boulos tue yon pil timoun avèk fo medikaman e pou wè yo lave Boulos anndan peyi a. Jodi a se la ke nou menm nou ye ansanm avèk ou. Batay la fasil men eske ou prè pou fè batay la? San pli tade nou pral rantre pli lwen avèk jounalis nou Yves Juste. Yves Juste frèm kòman ou ye nou salye ou.